Medam e mesye, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti point com yo, ankò yn fwa, nou kontan avèk ou. Nan nouvèl videyo sa a, e pandan n ap pran yon ti tan avan menm nou antre pi lwen anndan videyo sa a, pou nou di mèsi ak tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo depatou atravè mond lan, Ayiti presizeman, e donk nou pote anpil enfòmasyon pou ou, e swit ak dosye Tony Mix lan, dosye Izo lan medam e mesye, e ben jodi an la a, Genyen Izo ki se chèf gwoup gang Vilaj de Dye a, 5 segond ki li menm sòti nan silans li, ebyen misye la ki fè gwo deklarasyon anpil moun etone tande kalite deklarasyon ke Izo li menm li fè, ebyen konsènan pwogram sa ki fèt anndan Vilaj de Dye kote Tony Mix, Izolan ak lòt atis tal jwe, ebyen jodia la a Izo misye frape e misye sèmante. Pa gen atis poul rele vin jwe nan vilaj de Dye pou di ou pap vini sinon bagay la ap grav pou ou e lèn konnen nèg sa yo di yon bagay yo ka fèl vre paske peyi sa pa gen leta si nèg yo di yap kidnapew yap kidnapew si yo di yap touyew yap touyew nou wè kisak pase nan kanaran la avèk jèn dam sa byen anfòm byen replè tan byen kokèt kote bandi ap E koupe l tikal pa tikal son bagay ki grav, e son bagay ki ban nou remò antanke Ayisyen pou nou wè Ayisyen parèy nou tounen zobop kote nèg yo ap touye moun. Enben nan videyo sa medam e mesye nou pral envite w tande divès deklarasyon chòk ke Izo li menm li fè aprè tout pale anpil k ap fèt sou pwogram ki fèt nan Vilay de Dye a la a, E sitou izolan, misye ap pran anpil frap la nan men fanatik yo, Tony Mix menm son lòt bagay tèt chaje, enben izo pale. Misye pale e misye fè gwo deklarasyon el menm site non Gazman koulè anndan video sa, humm anpil moun poze kesyon eske pwochèn fwa se disip kap vin jwe anndan Vilaj de Dye paske izo sèmante fòk li danse disip e depil rele w ou paka pa vini e si w pa vini bagay la ka fatal pou ou, Nan videyo sa ankò, nou pral fè ou tande divès deklarasyon konsènan Etienne Philippe di Pipo ke dcpj mete anba kòd ki te fè prizon deja, enben e gen yon sibtiti ki te libere misye pou 25 mil dola ameriken anviwon, ebyen misye pale e nou pral fè ou tande deklarasyon towo sa a ki avili e donk gwo wo plase sa yo nan gouvènman an. Enben ki te fè libere l, men se achte misye te achte liberasyon l paske se kòb li te bay. Antouka Ayiti peyi spesyal nou pral envite w an gen detay anndan videyo sa rete konekte, bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn videyo. Vilaj de Dye Kòman nou ye moun mwen yo kòman nou ye Bon m pap pap pale anpil non Bon nèg la son atis li ye Kèlkeswa se sa m pa bezwen konnen si e konpa l ap fè Se DJ l ye, se rap li fè. Se raboday li fè, m pa bezwen konnen. Talè, bouch mwen twò lou, an m retire anpe kòb lan bouch mwen, an m poze videyo a. Twòp kòb, bouch mwen lou. Ok, m bon la. Kounya la, nèg la w atis, m konnen atis pa gen limit. Atis se bay moun mizik, DJ jwe pou moun, pou moun danse. M pral pran egzanp avè w tou senp. Si mesye Ti Lavi oubyen mesye Manno oubyen mesye Babekyou, pandan yo rele youn nan nèg sa yo vin jwe, egzanp, ban m pran egzanp lan sou, ban m pran l sou Tony. Egzanp, pandan yo rele Tony vin jwe, Tony, eh, pandan Tony pa gen pwogram, Tony di l pa pral jwe. Eske nèg la pa panse Tony yon kont li gen ansanm avè l? Pandan Tony se yon DJ l ye, se pa bagay zam l ap vin pale ansanm avè n, se plezi l ap vin mete. Kounye a, e si mesye Babekyou, youn nan nèg sa yo m sot site a, Manno, Ti Lapli, m pa kwè m pa pran egzanp lan sou tèt mwen, m pa bandi, atis m ye menm. E si pandan Tony pa vin jwe, youn nan nèg sa yo kwaze a Tony nan lari a pandan gita yo nan men yo, Yo two ap poze Tony kesyon, poukisa w pa vin jwenn mwen pandan w jwe pou tout lòt moun, di m sa k gen an. Eske nèg ki dèyè telefòn yo, ki dèyè laptop yo a, eske y ap desann vin pran Tony lan kwen an? Bon, m pral pran egzanp lan sou tèt mwen. Kounye a pandan m atis mwen, m atis mafya mond lan, si Ti Labe di m vin jwe pou li, Krisla di m vin jwe pou li, Manno di m vin jwe pou li, nèg bay, Mikanò, nèg sa yo, tout nèg Gabriel, nèg sa yo vin jwe pou yo, Bougòy. Kounye a m pa al jwe. Kounye a lè nèg sa yo jwenn mwen nan lari, kounye a yo pral poze m kesyon, yo pral di sa k fè m pa vin jwe atis Mansa Mond lan. Kounye a, yo chwazi kenbe m, yo mete m lan plan. E men, m chaje lò. Ou wè sa m di w la e? Yo chwazi kenbe m. Eske Theriel Thelis mwen vann jan konnen fatra, mwen vann ou fatra. Eske n ap vin, di m sa n pral fè m mwen. Ayy di nap just rete dèyè telefòn nan ooh e e bat bravo pou la jenès yo kenbe izo atis mwen fè a mond lan si mwen fè sa se an an evite sa piga nap bay atis bon ok m pral m pral pran izo di kiyès ki pata renmen danse mizik sa yo gadon mi wè mi wè gazman gazman fè ti bout sa rive sou gazman mwen mizik sa map bat ou pou li ou paka fon mizik bèl konsa e mizik sa m pi renmen nan tout mizik misye yo e fòm dansel aah antouka. Pèp la mwen nan fè nwa pa okipe moun sa yo wòl atis la se jwe ou pa bezwen konn pou kiyès wap jwe se bay plezi sèl sa lè ou vin nan vilaj de Dye pa vin pale de zam pa vin pale de kidnapin just vin regle bagay mizik antouka esam tap di kounya la mwen yo relem vin jwe la m pa jwe la yo kenbem la yo pasem yon vye bal nan zòrèy mwen la eskize e pa sam tap di ok male. Nou pral pale a Yvner talè men li enpòtan pou m fè yon pwen sou sa. Dosye sa li kenbe aktyalite a, se Izolan, atis, Atonimix ki al jwe nan Vilaj de Dye. Eske se sa ki deba a? An reyalite, nou ka konstate menm sou paj Facebook mwen, m pa souvan kòm si trè kritik anvè atis sa yo, ke l te Arly tal jwe, ke l te mesye sa yo. Ou konn poukisa? Se vre ke nou m pot ko la, menm jan Morvan pot ko la. Men m sonje ke an 2004, 2003, 2004, te gon ekip atis angaje Don Kato pami yo Wyclef, on paket ti pay, ki te konn pral jwe tou nan geto yo. Kote kout zam tap tire kote chèf gang tap ferayè pat janm gen twòp kritik sou sa yo se sat fèm toujou pwan ti tan poum reflechi sou dosye sa yo sepandan lè yon nèg kòmsi poze yon aksyon paske jodi a gon pozisyon ke nou afiche. ki vin fè nou parèt anti-gang. Anti-gang. Piske nou vin anti-gang, kelke swa nèg ki tante kolabore ak gang, ou mèt atann ke nap denonse l. Sa se klè. Ke l te mwen, ke l te Morvan. Paske nou jis afiche yon komporteman anti-gang. Sa ve di depi yon nèg kom si wal anbrase ak gang, m pa ka zanmi w. Ou atann ke map denonse sa. Men, mwen menm, mwen rezone an fason pou m konprann reyalite a. M pa fè trop deba sou sa. Pou ki sa? Se petèt reyaksyon nèg yo t fè mwen menm pale. Tony al jwe, m pa menm, sa pa enterese m. E pa premye fwa Tony pral jwe. Sa pa enterese m. Se sa misye di ki enterese m. Se sa Tony pral di aprè kap joure moun etc bagay se sa k entèrese m. Izo al jwe nan vilaj poko entèrese m. Se sa Izo pral di nan live ke l fè sou Instagram nan k entèrese m. E se sa m pral di nou ke m siw ke Izo ap tande e m pral fon ti pale rapid ak misye sou sa. Poukisa? Gen 2 aspè nan dosye sa. Alos m te tande yon ti kal nan yon live la planta m pat tande tout la planta bon m di w frè e avan ayè m sot ayiti e m si w ke m konn reyalite sa plis ke ou paske mwen m te nan kestyon biznis m te a yon kouzen m ki te ap vann bay prodwi alimantè ke n te gen gwo biznis de matisan rive nan zon baz pilat e sa fè m konn nèg yo byen. Paske m te gen biznis nan zòn nan, sa di m konn reyalite sa a. Sa vle di ke tout sa se feblès leta. Men, ki sa m vle atis yo konprann? Se pa paske yon nèg ap viv Ayiti ki fè l oblije kolabore ak bandi. Paske al jwe nan geto, sa pa ta vle di anyen non. Se konpòteman w afiche a ki vle di yon bagay. Pa gen okenn nèg serye ki vle pran yon chèf gang kòm zanmi, kòm patnè. Pa gen bagay konsa. Ou se yon atis wap viv nan peyi an, sa ka rive gen yon pwogram nan geto a, wal jwe nan geto a. Men afiche w nan menm optik ou vle atake moun sou baz ke tèl chèf gang rele w, ou pa ka fin bon moun. Fòk nou pridan nan sa mesye. Mwen rekonèt ke n nan lari an. Mwen rekonèt ke nou atè a. Men gen anpil lòt nèg ki atè a tou. Gen anpil lòt nèg ki atè a. Poukisa se nou? Ok. Men pwiske nou atè a, m ka konprann sa. Paske se nan geto a n ap evolye. Men m vle w konprann Izo. Ou fè 2 bagay, 2 erè grav nan entèvansyon w lan. Izo fon entèvansyon kote misye menase dirèkteman Morvan. Misye di ke Morvan ap pale de mafya, se paske pa gen mafya vre an Ayiti. Sinon Morvan pa tap la. Sa son menase. Ou dakò ak sa Izolan, kòm artiste? Ou dakò sa son menas izo. E m pral pale de mwen menm la kounya. Novann map pale avè w. Nèg akayè parèm map pale avè w. Men m tande w toujou ap di mafya ayiti pa gen mafya. Peyi k gen mafya yo sa w ap fè yo la w pa tap ka fè l. Ou pa tap janm pèdi vizaj ou nan peyi k gen mafya pou fè l. Pou pa ta gentan grafouyen deja. Ayiti se malfèktè k genyen nèg kap tiye inosan parèy yo. Peyi k gen gengsè k gen mal ki gen mafya sa w ap fè yo la detwi moun nan ou pa tap kapab. Ou pa tap ou pa tap fouti fèl men m di w sa pa janm di ayiti gen mafya pa janm di ayiti gen gangstè si ayiti te gen mafya si ayiti te gen gangstè sa w ap fè w pa tap janm fèl paske nan peyi nòmal pa janm gen moun ki ka pran vizaj li pou l parèt pou l ap detwi moun konsa pou menm grafouyen l pa grafouyen. Pa gen pwoblèm sa vle di ke Morvan nan vizè Izolan ok. Sa son menas, ou dakò ak sa atis la, son menas li ye. M ale nan lòt aspè, e se sa k plis enterese m. Sa son menas misye fè ye Morvan, bon Morvan abitye ak sa, sa poko deranje. Men nan entèvansyon Izo a gon bagay ki atire atansyon m. E se sa m pral di nou la. Misye di ke, misye esplike yon istwa. E sa k fè wè m di Izo pale jiskaske l depale. Gen bagay ki rive w, se bagay vi prive w yo ye ke moun pa bezwen konnen l. E malerezman nèg yo, bon se vre yo se atis men yo gen yon feblès nan zafè kominikasyon. Paske w wè kominike a se pa yon bagay konsa konsa l ye. Byen kominike sa aprann ou aprann sa. Se lekòl ou ale ou aprann sa. Se sa yo rele l'art de communiquer. Se se se l'art oratoire se aprann ou aprann se lekòl ou al ou chita sou ban ou aprann sa e pa tout moun kòmsi ki ka kominike yon moun konprann misye esplike yon fè ke yon bagay yo te rele l pou l pote se yon seri de pano solè etsetera nan Akayè misye di l rive Kanaran epi gen yon ti sòlda t kanpe l ti sòlda sa se yon ti sòlda alò gen de bagay la ki enpòtan tou. Vye di ti solda sa a son nèg ke l genlè te nan yon altèkasyon avè l sou mayi gate. Ou tande? Sou mayi gate. Alòske l pral kwaze a misye a mach nan li an men l, kanaran. Misye di ke avan l te fè wout la, li te rele yon chèf pou te ba li yon kontak. E se kontak sa t pral sove l. Izolan, izo, izolan, tande byen. Misye di avanl te fè wout la li te rele yon chèf pou te bal yon kontak e se kontak sa t pral sovel. Bon m di w klèman la sosyete pou Izolan rele yon chèf pou fèl travèse kanara l pa ka lòt moun ke Izo nan 5 segond oubyen Jeff. Se 2 nèg sa yo ki chèf nan zòn nan. Se Jeff Larose ke m te prezante nou oubyen Izo 5 segond. Sa vle di, chèf pou misye rele a se Izolie. Sa di, Izo se zanmi Izolan. Antre parantèz. W ap dakò ak sa? Eske w dakò sa atis la? Kounye a, lòt refleksyon m fè, konbyen moun nan peyi a ki gen kontak Izo genyen an? Izo atansyon hein wap di ke ou nan peyi a etc wi men tout moun nan peyi a anpil lòt moun nan peyi a konbyen moun ki gen menm kontak sa poul travèse kanaran fòk li gen kontak izo oubyen jeff ki pou fèl pase konbyen ayisyen t gen kontak sa. Banm fèm tande misye. E pa pawòl map envante sou moun, m pa gen tan. M pa gen tan pou m envante anyen sou moun. Mwen menm ki tal jwe nan vilaj la nou konn ki kondisyon m te gen m se yon nèg ki respekte mo m. Se mo m tal peye nan vilaj la. Premye bagay m te di nèg yo depi yo fè lapè zòn ti bwa, gran ravin, vilaj map vin jwe. Nèg yo rele m yo di lapè a fèt kounye a e mwen k pou vin jwe. Tout lè sa map mawon. Twazè di maten. Nèg ki zanmi m ki vin frape pòt lakay mwen a 3 zè di maten li di Zolan dènye kout fil nou jwenn lan la fò w desann anba a mwen di ok pa gen pwoblèm menm Tony Mix ak Maron e si n ap gade nan nan videyo kote Izo di a Tony Mix nèg ki pi lach nan HMI la nou konn poukisa l di sa se paske se yon dènye presyon k fè Tony Mix desann anba a ansanm avè l Kòman pou yon chèf zòn ta rele w vin jwe pou li pou w mande l lajan. Bon ou te ka peye pou vin jwe menm. Paske jodi an lè Tony mix bezwen al kafou e pa vre kijan l fè. Pou m pa bliye anvan m antre nan detay sa yo pi bon istwa m pral di n mwen menm Digicel yon moun Digicel rele m yo di yo lè m konnen nèg akayò ye. Kilè w pral Akayè? M di a m pa al Akayè non. Yo di a Son, gen yon bagay nou bezwen bay Akayè, lanpadè. N ap ba ou l lè w pral Akayè pou w bay li. M pran lanpadè a, m di a pa gen pwoblèm. M ap pran yon sèvis la epi w peye m. M ap pote l ale, m pran lanpadè a, m pral Akayè. Mesye m rive Kanaran, nèg rale zam sou mwen. Pase machin mwen te tente. M desann vit mwen, premye premye nèg la, gen yon nèg ki di Izolan, gen yon nèg ki di sa k te Izolan an. Misye antre nan manman m. E m gad misye yon jan. Misye di ou pa sonje m, m di non m pa sonje w. Vrèman vre, m te, m pa konn mayi gate, gout pou antre nan èpòt la bò ti pòs la. M te pran nan yon blokis la, yon nèg lari frape vit mwen, m nan telefòn. M di yo wè m nan telefòn men nou pa ka frape vit mwen, misye antre nan manman m. M pa bann manti, m desann machin nan, m bay misye 2 kalòt. Pase se yon mo m pa renmen moun di m. Kanpe nan figim jwe manmanm pa derespekte manmanm ok kounya mdi misye yeah ou te joure manmanm mfrapew epi misye di anben jodia bon jwenn avem antre la misye rale zam li dim antre la mte gen bayou nan pikòp la men anvanm fè zòn nan mte fon kontak mte mande yon moun banm yon kontak poum fè zòn nan lèm rive nan zòn sa poum di map pase. Moun nan banm kontak la. Epi pandan misye ap dim swiv li an map swiv map swiv ma wout tè a poum antre m fè nimewo a sou bondye pou mwen sou premye son telefòn nèg la pran apèl la li di izo m di non m di alo se izolan li di izolan m di wi m di yo akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo dim antre. Epi misye di, mete telefòn nan sispike, mete telefòn nan sispike, m di yo men chèf la bezwen pale avè w, li di ki chèf sa, nèg la di konsa, yo sa k ba w dwa fè sa w fè a la, m te gen 2 lòt moun avè m nan machin nan, m te gen yon kouzen m avèk yon lòt patnè m nan machin nan, li di sa k ba w dwa fè sa w fè a, li di chèf la, misye te ban m kalòt, chèf la di yo, e pa sa m mande w, sa k ba w dwa fè sa w fè a, li di Zolan, ou mèt ale, li di misye vin jwenn mwen, epi l di chèf la n ap pale, m di misye yo, di chèf la silvouplè pa fèmen telefòn nan non, Paske fò fè wout la avèm. E akayè yo dim akayè pa gen siy. Ou wè istwa sa, m pa pale nan sans pou m detui Izolan. Men w ap dakò avè m, la se yon asosye k ap pale a yon asosye. Ke w vle l ke w pa vle l. W ap dakò avè m, se yon asosye ki gen otorite, ki gen pouvwa, ki ap pale a yon lòt asosye. e ki òdone pou ke yo ba l pase pou li ale Akayè e pou l retounen pou l ka gen kontwòl sitiyasyon an. Mesye banm di nou yon ti bagay, m pa gen kont avè nou. Ou wè, remake m pa rantre nan kesyon paske n t al jwe nan vilaj, m pa rantre nan detay sa yo. Mwen jis reyaji swivan sa nou di. e m rann mwen kont ke gen fay nan sa nap bay yo e se sak rive sexy wi non l site lal tante defann tèt li la vini tèt li pi rèd paske kominikasyon son bagay pou metrize lè w pa gen anyen pou di w fè silans. Bagay yo anpil wi Bagay yo anpil. Di wi, m di yo, Akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou, men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo dim antre. Epi misye di, mete telefòn nan sismikem, mete telefòn nan sismikem, m di yo men chèf la bezwen pale avèw, li di ki chèf sa, nèg a di konsa, yo sak baw dwa fè sa w fè a la, m te gen 2 lòt moun avèm nan machin nan, m te gen yon kouzenm avèk yon lòt patnèm nan machin nan, li di sak baw dwa fè sa w fè a, li di chèf la misye te banm kalòt. Chèf la di yo, E pa sa m mande w. Sa k ba w dwa fè sa w fè a? Li di Zolan, Ou mèt ale. Li di misye, Vin jwenn mwen. Epi l di chèf la, N ap pale. M di misye, Yo, di chèf la, silvouplè, pa fèmen telefòn nan non, paske fò w fè wout la avè m. E Akayè, yo di m Akayè pa gen sinyal. Lè m rive Akayè, m ap retounen. Epi misye di, Ou mèt, kou w fin pase zòn Titan 1, la pa gen rapò avè m. Ou mèt ale. Lè m fin pase ti tan yo, m di msye m ap retounen pou si m pa ta jwenn ou nan telefòn, fè konnen m ap retounen nan wout la. Epi vrèman, ou panse yon nèg konsa, ki ban m kalite sèvis sa k sove lavi m mwen menm jodi an, si l rele m vin jwe pou li nan zòn nan epi pou m di yo m p ap ka vin jwe? Di m kòman m pral di nèg sa mwen menm m p ap ka vin jwe? Vwala! Tete te gen rezon. E pa kont m gen a nèg yo. He reflechi, mwen se analiz m fè. Ou wè misye konkli la li di m se a Izo l t ap pale. Misye di pou yon chèf konsa ba l kalite sèvis sa pou l rele l pou l pa al jwe. Misye tou di m se a Izo l t ap pale. Paske m di n sa? Pa bliye mwen menm se pa pou san rezon ke emisyon m yo, yo baze sou nèg sa yo. Donk gen de detay ke m genyen. Gen de nèg ki kòmande Kanaran. Jeff Larose. Izo 5 segond. Yo plase plizyè lòt chèf gang, pami yo Bogi, Big T, Makès, nan Ti Tanyen Lafito. Sa di misye konfime m sa Izold ap pale. Men gon lòt reyalite ke m vle n konprann. Izolan, ou son nèg kòm si ki trè popilè. Dayè w konn nan lari w gen foul moun dèyè w. Sa vle di, ou di ke misye sove lavi w li enpòtan. Men se pa lavi ou sèlman ou bezwen sove. Se dè milye de moun kap frekante wout sa maten, midi, swa. Konbyen ladan yo t gen kontak Izo lè yap travèse pou rele l? Pa gen twòp. Donk son movè mesaj. Ou wè mesaj lan, li mal, jan l kode a li pa fin kòrèk. Mesaj la pa bon. Se pa paske se izolan. Donk la kolektivite kote l pase. Ou wè tèt ou sèlman pa vre? Men e dè milye de moun kap frekante wout sa chak jou? Eske yo gen kontak Izo pou yo rele nan telefòn? M panse sa son flay ke w fè nan entèvyou, nan entèvansyon ke w tap fè a. Li pa kòrèk. Donk mesye, nou nan peyi an, nou ka toujou fè sa nou vle, men gon sèl bagay ke m vle fè n konprann. Sispann pwomote gang nan peyi a. Nou ka toujou jwe nan geto yo men rete pwofesyonèl paske nèg sa yo pa ka zanmi nou se yon band kriminèl asasen kidnapè ki mete dlo nan zye anpil moun nan komin nan popilasyon ayisyèn nan nèg sa yo apovri yon pakèt moun nan peyi a yo pa ka zanmi nou ko fache ko kontan yo pa ka zanmi nou. M pa gen pwoblèm paske n al jwe men m reyaji sou sa nou di, sou sa n pale. Anie pati paske sa k rive la Yvener misye pa la, misye pa la, misye lwen se m pral m pral pale a misye la men se dènyè emisyon ane an m te pwomèt moun yo sa m oblije ale vit paske m pa t ka kite bagay Izo a etc. Alò m wè ti bagay m te di avan yè a moun yo gentan pran l yo fon pakèt buzz avè l. Hey gade yon pèp mesye. Nou sadik bay Tony an. Se deklarasyon misye a wi. Se deklarasyon misye a. Ou pa ka fon gwo deklarasyon konsa. Donk ou gen dwa ap pati ap vwayaje epi w poze w kesyon. Ok. Kesyone w. Bon m di w menm si w se sitwayen ameriken gen dò zòn w ap sòti la pou rantre Etazini yo fouye w poze w pil kesyon etc. Vwa ke se yon nèg gen rezidans. Ok, ya gen dwa ap rantre la epi yo di monchè Tony dezole, ou pa ou ka rantre la gen ti bagay nap envestige sou ou. Paske le departement d'Etat ameriken, e sa lap fè, e sa lap fè aktyèlman la, e kounye a. Tcheke son seri de nèg, donk evite sa nap di mesye, atansyon an, daske mond la son pla men liye. Ok, an ale rapidman la. Pandan 2022 an, nou te trèz aktif nan kad travay nou. Gen anpil moun malerezman ki pa konprann dimansyon travay nap fè nan peyi a. Men gen anpil moun ki konprann. Imaj nap gade sou ekran yo la, se parmi, paske m pa gen tout, se parmi de.